Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 19 avril mèsi Bondye nou wè 19 jou nan mwa avril la sa kontini e nap di tout moun nou gwo mèsi par le fèt ke yo toujou rete konekte ak chanèl yo renmen anpil lan ki ap enfòme yo 24 è sur 24 ojodi se byen mèkredi e byen nap kòmanse avèk yon ti video ti video sa. Se 2 nèg nan peyi a la ki vle kanpe batay pou zòn yo. Video sa sòti depi Fò Jak. W ap wè yon premyè pati nan video a, y a un homme bien armé jusqu'aux dents. Epi gen yon dezyèm ki vin bò kote l. Nèg sa yo fè anons pou di ke, Ekoute, men kòman Fò Jak ye jounen jodi an. Fò Jak se yon zòn kote ke te gen anpil aktivite. legim, e lè w rive la ou te wè zòn nan prèske vèt. Men, jounen jodi a la, avèk anpil fwa, pote boure nèg Vitelòm yo, ebyen, zòn sa a son zòn ki kraze. Ebyen, ak tout moun ki kite zòn nan, ak tout moun ki pran lafuit, ki kite kay yo pou bandi, ebyen, gon mesaj k al jwenn moun sa yo, yon mesaj de. konsolasyon. Yon mesaj pou di yo ekoute avan lontan nap tounen paske Fò Jak pat konsa. Fò Jak se te abitan ki te konn ap travay pou fè legim, pou fè tout yon seri de bagay men jounen jodi a la se bandi ki ap kouri dèyè yo. Ann gade sa a. Men jodi a la, tout pitit katriyèm yo fè mak nou reyini yon sèl kou e pou nou sispann avèk sa k ap fèt nan katriyèm nan. Pase nou mande leta anpil sipò malgre nou fè anpil entèvansyon men leta yon ti jan lan. Nou menm pitit katriyèm, nou menm pèp Fò Jak, Pèp Fèmat, Pèp Duplan, Pèp Lothe, Pèp Kenskòf, nou pran yon desizyon. Wè maten an la, aprè midi an la, nou fò Jak se pou nou. E nou sèmante 7 fwa 77 fwa, vòlè, fò Jak se pou nou, li pap pèdi. E nenpòt jan, nou konnen jounalis pral di nou se gang, men nou pa gang. Tout ti vòlè kap vin kanpe anfas nou nap pase pran yo tout ni toutè ni moun kap bay enfòmasyon ni moun kap finanse nap pase pran tout nan fò jak pase peyizan ap soufri peyizan yo paka plante men tout jaden yo ap gate la gade pou nou wè. Wè la tè sa yo te konn gen legim te konn gen tout bagay men nou wè la ti vòlè nèg ki rele yo di yo se kraze baryè yo pyès sovaj e pourtant sa signature se inosan. Quel paradoxe! Donk Fò Jak, anpil lòt kote anlè a la, lè w pran anpil zòn nan Petyonvil se byen Vitelòm. Erezman sa fè kèk jou yo pa tande l. M pa ta anvi reveye l se sa k fè m p ap site non l anpil. M swete ke li ta pran konsyans li menm. Ben wi! Li pran konsyans e ke bagay yo kapab chanje. Osi senp ke sa. Men, si nèg yo deside yo pran lèzam pou yo kapab pwoteje zòn yo, e yo di an retou piga moun trete yo de bandi. Men wi, eske jounen jodi a la nou ta kapab di nèg k ap goumen pou zòn, nèg ki pa bandi? Sa se la grand kestyon. Mwen gen mesaj ki vin jwenn mwen konsènan Site Solèy. M pral debat avèk nou tou talè men fòk mwen di non ke Iska, Ti Gabriel, chak nèg yo pase konsiy yo. Nenpòt moun k ap pase bò San Fwontyè ba l tèt. Ti Gabriel di li menm medsen yo, yo mèt fon retire kò yo paske batay la pral myèl. Epi ou konn sa k bèl la? Jounen jodi a la a pou on bandi kanpe, depi on nèg site non l, plim leve sou do l. Mesye m fèk kare site non nou. E. Se pi gwo pwoblèm mwen lèm wè yon moun kanpe a yon kòmantè pou di RL se bandi. M pap janm ka dijere sa pou nou paske se mwen k pran kouraj mwen pou m denonse gang sa yo, mechan sa yo ki anpeche pèp la viv. M te pale nou de zòn kafou douya. Si m ta wè pa gon grenn Ayisyen k pase nan Kafou Douya zòn sa ta izole. Paske je me rappelle en 2004, tout moun ki te rete nan zòn sa yo te izole paske moun pa t pase. Se sèlman pyeton e kwak sa vòlè yo, bandi yo, kriminèl yo, adjee, yo. konn fouye moun. Men erezman, menm lè Minustah te lage bay, men Minustah te konn fè kèk ti mò. Wi, Minustah te konn fè kèk ti mò. Preval te ba yo wach manman. Anpil nan yo mouri. Men jounen jodi a la a, yo retounen pou la pli bèl. Nèg sa yo ap fè kidnaping, y ap vòlè, y ap piye, bandi rete bandi. E Fò m di nou byen, le jou, e se la a m ap fini pa dakò ke yon moun mèt trete m de bandi. Paske ou wè sti jewografi pa m nan, sa m pral ladann nan. Paske jan bagay la ye la, yon nèg ou pa ka di m w ap fè tout tan ou rete nan kapital la. Paske m wè bandi an l prèske la pou lontan. Pa gen pwoblèm. Si m ap vide kò m bò Akayè, m pa konnen lòt kote yo la. Men ban m di nou byen, m ap pran yon ti perimèt tou piti, men pa m nan. Afè pou yon nèg konprann w ap, m ta kapab di vin pile l konsa konsa manti. Manti. Paske ban m di nou yon bagay. Ou wè jan nèg la rete l bandi an, tout moun kapab bandi tou. Babekyou just leve yon maten, li deside l di l ap bandi. Paske kòm zam nan te nan men l, li te yon bandi legal. Kounye a l vin pran zam nan, li vin yon bandi ilegal. Konprann byen wi. Gon seri de nèg, se sitiyasyon ki lakòz yo bandi. Enben, ban m di nou byen. Kòm bandi Vle fè anpil moun bandi. Kòm bandi a vès anvi fè anpil nèg bandi, mwen m lè m bandi an, nèg a vès a vin kotwaye m, paske lè sa yo konnen m pral travay pou yo, e se lè sa w pral konprann ki lè bandi bon bandi nan peyi Dayiti. Lè m bandi nou mèt vin kotwaye m pou m travay pou nou, epi na konprann ki sa k rele bandi tande bann mechan, bann sadik! Pou nèg yo pou yon peyi mesye komsi chak jou ki leve ou pat janm ka tande yon bon nouvèl peyi a fini gade sa yo fè ti medam yo la nan bagay seleksyon quelle est cette histoire rare fois li pale men banm di nou mesye lè yon nèg pale li di bagay ki serye fòk nou bat bravo pou li ann tande krisla non menm lèl te pale sa fè kèk jou. Pap site non mesye, jenèv je pèp. Ann pale mesye, Ann pale, ann pale. Nou gen pitit, nou gen fanmi, nou se Ayisyen mesye. Pa gen okenn kote w ap pi byen ke lè w nan peyi w, Ayiti cheri. Mesye, m vle nou konnen, nou gen yon grand responsablite sou tèt nou. Nou tout se Ayisyen. M ap salye Belo, atis Belo, ki pale. E mwen bezwen lòt atis tou pou n pale pou chanje mesye. Atis yo, nou kapab. M ap di bonjou bonswa tout pèp ayisyen. Mesye, sa vle di se konsa sa pase. Pou ti medam yo fin fè tout sakrifis sa a pou yo kalifye yon peyi. pou al nan koup di mond epi se konsa nou bay yon desepsyon mesye. Mesye dirijan yo talè, Ariel Henry, ou menm ki nan tèt peyi a, di m kote w vle mennen peyi sa. Di m ki plan w gen pou peyi sa. Kòm gon pil moun ki te di si yo pa voye Jovenel ale y ap mouri men nou tiye prezidan Jovenel, jodi a peyi a vin 10 fwa pi mal ke jan l te ye a. Mesye, di m non, nou mèt kanpe radot peyi sa? Peyi a pa gen anyen k ap mache ladan, tout bagay p ap mache nan don peyi, sèlman nèg ki lan pòs k ap fè lajan, k ap fè lajan a boubout yo, ti fanm yo, ti mennaj yo. k ap mache anndan peyi a. Pa gen lekòl, pa gen lwazi, pa gen pa gen sante, pa gen anyen, anyen, anyen moun ap mouri grangou anndan yon peyi. Epi pou medam yo fè efò sa malgre sitiyasyon yo. Mwen wè gen youn ki fèk akouche, ki fè sakrifis. pou l al kalifye peyi l lan koup di mond jodi a poutèt viza poutèt paspò yo retire w lan koup di mond lan mesye pèp la pèp la pèp la kote nou ye Kote nou ye? Poukisa nou rete konsa nap nap soufri n pa janm di anyen? Kote nou ye? Sa vle di pèp ayisyen konsa nou kite peyi nou an ap depafini nou pa di anyen? Menm yon kout wòch nou pa fè E zansèt nou yo te goumen fè pil sakrifis sa a pou nou te gen ti bout tè sa a yo. Nou tiye ankò wi. Nou rete konsa yon peyi ap depafini mesye, pèp ayisyen. Nou pa di anyen. Imajine w, on bann ti medam mesye, nou konnen lan ki kondisyon yo te ye Kwadèboukè. Chans pou yo genyen ladan yo ki jwenn kèt klèb an Ewòp ki ede yo. Yo fè sakrifis pou yo voye n nan koup di mond. E sa nou remèt yo? an retou? Epi nou di nou gon peyi nap dirije? Kot sa nap dirije la mesye? Mesye nap dirije yon peyi mesye, moun ap mouri grangou, lopital, pa gen anyen mesye. Epi nou di nap dirije? Wi nap dirije mesye poun met kob lan poch nou nan pwop boubout nou mennaj nou poun bay ti mennaj nou pouvwa mesye e konsa n fel men yon bann prizonye ap mouri andan prizon mesye nou pa di anyen yon paket jij nou fe grev. Prizonye yo pa gen manje, yo pa gen dlo. Y ap mouri anndan prizon. Nou pa janm di anyen. Nou fè grèv. Pa gen moun k al tribinal. Ou wè sa k pi nèvan an? Malgre gen grèv, depi e moun pa nou nan sistèm lan n ap lage l malgre gen grèv. Nou fè sa sou prezidan Jovenel. Nou lage da brezil pandan te gen grèv mesye. Nou pa gade eta penitansye? On gouvènman ki paka ba menm prizonye l manje mesye sa gouvènman sa ap itil Menm bèt la depi ou mare l kote ou mare l la fò w ba l manje. E nou gon pakèt prizone ki anndan prizon n pa ka ba yo manje, fi pa ka manje, gason pa ka manje. Sa nou vle fè ap peyi a? Pep ayisyen eske nap bay legen pou peyi sa fini. Mesye geto m yo. Mesye geto m yo, frè m yo. Li lè li tan pou n pale e pou n chanje. Nou bezwen lapè nan peyi a mesye. Nou bezwen inyon tèt ansanm. Tout katye popilè yo fon sèl. pou n jwenn yon solisyon pou n al konbat gouvènman kriminèl sa la a. Nou bezwen konbat restavèk sa yo ki la a. Nou bezwen gen lòt moun nan tèt peyi nou an, lajenès, moun ki fòme, moun ki pa pran presyon, moun ki pa p achte figi blan. Nou bezwen yo mesye. M pap site non mesye, Jenèv je pèp. Ann pale mesye, ann pale, ann pale. Nou gen pitit, nou gen fanmi, nou se Ayisyen mesye. Pa gen okenn kote w ap pi byen ke lè w nan peyi w, Ayiti cheri. Mesye, m vle nou konnen, nou gen yon grand responsablite sou tèt nou. Nou tout se Ayisyen. Map salye Belo atis Belo ki pale e mwen bezwen lot atis tou poun pale pou chanje mesye atis yo nou kapab ann fom on oganizasyon pou al pale a mesye katye popilè yo atis yo nou se anbasadè peyi a on atis se on anbasadè Ann al pale a mesye mesye nou bezwen ayiti nou an chanje nou bezyen viv viv nou pap viv pa gen ayisyen kap viv mesye. On nèg kap tande Christ la ou pap dil gen rezon men fòk li serye tou paske jounen jodi a la nou vle pou peyi a poun ta refèl ak yon seri de moun ki aksepte erè yo paske li li gon kanè bank an matyè de moun ki mouri a ben wi konprenn byen. Il a beaucoup de bon sur son compte. Ce mec là ki a anvwaye ce mesaj, m ta kapab di pou atire atansyon chak grenn Ayisyen, ki apiye sou sonèt dalam nan. Men jounen jodi a la mesye, si peyi a pou l vanse, Granmwa fou ou saj, si pou m fè lapè avèk yon seri de gang nan peyi a la, pou peyi sa a vanse m ap fè l. Yon moun mèt joure ou mèt babye, si pou m fè lapè, m ap redi l ankò, ak yon seri de gang nan peyi a la, pou peyi a chanje, pou ke nèg yo Tout nèg mete ba lè zam epi nou di nap refè peyi map fèl men otorite yo pa sou sa se otorite yo ki lakòz nou rive kote nou ye jounen jodi a la paske kan babekyou a deside de prendre lè zam de manyè ilegal anpil nèg te gentan ap kotwayel pou dil men sa yap bali men sa yap bali men lèl te polisye pèsòn pat kotwayel sa vle di mesye polisye yo nèg bandi yo. Yo plis jwenn ankadreman ke polisye yo. Se sa pou nou konprann wi. Di mwen yon nèg ki nan lapolis la si e pa foure l foure tèt li nan gang pou ke gen nèg politik ki kotwaye l. Men imedyatman nèg la gentan gang la papa w ap tande se anpil gwo òf k ap fèt. Se dekourajman. Ou pa ka pa dekouraje ou menm ti jèn. Bon kisa yon nèg ap di la? Voye kò nou Sendomeng. Ale nan peyi Etazini. Bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Il fo ke sa chanj. Men pou ke sa chanje, fòk premye bagay ki pou fèt, bandi yo pou yo pran konsyans. Bandi yo pou yo batay pou pèp la. Bandi yo sispann goumen pou Lèzetazini. Sispann goumen pou enterè ameriken. An nan laps de tan, yo milyonè. Yo fè kidnaping. Men se ti malere.